Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Deja nap antisipe pou nou di ou trè bòn semèn. E veye sou kò nou paske nou konnen ke bagay la vreman difisil nan peyi Dayiti. 2022 pa pote bon nouvèl, donk genyen 2 alèt nou wè pou di nou tou senpleman ke ebyen sa kòmanse trè trè trè mal an 2022. Dènyeman, je kwak se sa dat de 2 ou 3 jou, nou te fè yon emisyon kote ke nou te an fèt lanse deba sou kesyon karnaval. Òganizasyon karnaval ou pa dan le peyi. E nou tap suiv emisyon live dimanche lan avèk l'ekip de RL Prod Koneksyon. Ebyen, eh bon, genyen euh, de nèg nan animatè yo ki swete ke pou ke kanaval la li menm li òganize. Ben ekoute, ya an tip ki a fè yn deklarasyon, paske m pa vle fè twòp blablabla jis avan mwen fè nou tande mesaj la jan li ye a, paske se sa nou mete nan tit lan, paske nou menm depi nou mete yon bagay nan tit lan, se li nou devlope pou ou. Deba a, li lanse, e ya kelken ki a fèt yon deklarasyon de 3 minit, Krisla, chèf Tibwa, li pale pou di sa a. M sali tout moun, m ap di bonjou, bonswa a tout popilasyon ayisyèn nan. Espesyalman jodi a m vin pale atis yo, m vin pale a djaz yo, m vin pale avèk DJ yo, m vin pale a bann a pye yo. Gon pil atis ki t al mawon Sendomeng paske peyi a gen pwoblèm ensekirite, la a m dakò avè nou. Nou pa t ka fè fas a ensekirite a, nou t al Sendomeng, m dakò avè nou. Men kounye a m panse ensekirite a vin plis, li vin ogmante plis. M pa kwè kounye a la pou yon atis pral vin di m li pral fè kanaval. M pa kwè kounye a la pou yon djaz pral di m li pral vin fè kanaval. M pa kwè kounye a bann a pye pwal di m pral soti nan kanaval mesye respekte pèp la mesye pèp la pa lan kanaval nou pa vle kanaval pèp la bezwen sekirite paske nou lan yon peyi kote moun paka mache ensekirite moun ap mouri tribò pa bò sivil ap mouri polisye ap mouri yap kidnape moun tribò pa bò Mesye jodia la pèp la gen pwoblèm sekirite li pa gen pwoblèm kanaval. PM Ariel kòm se ou kap dirije e ou ki sou pouvwa pou yon ti bout tan nap di w kòb sa ou tap fè komite kanaval la kòb sa ou ta al depanse nan kanaval la achte ekipman pou bay la police la poul bay pèp la sekirite pèp la pa bezwen kanaval toutan m tande police yo ap plenyen yo pa gen jile yo pa gen ekipman pou yo travay yo bezwen travay achte ekipman a kòb kanaval la bay la police poul bay pèp la sekirite pase pèp la pa gen problem kanaval nou gen problem ensekirite nou gen problem grangou Gen pwoblèm lamizè n gen, gen pwoblèm edikasyon, nou gen pwoblèm lwazi, nou pa gen pwoblèm kanaval. M ap mande chak grenn atis, chak grenn djaz, chak grenn bann a pye, chak grenn didje reflechi byen. M panse kanaval nou tap fè a pou pèp li ye. E pa pou pouvwa nou tap fè kanaval la. E pou pèp nou tap fè kanaval la. Men si nou wè eta pèp sa a, lan mizè li, lan ensekirite li, lan soufrans li, m pa kwè e kanaval nou tap fè mesye. Mesye ann konplete lan kòb sa a nap fè kanaval la. Lan kòb sa a nou pral depanse lan kanaval la ann envesti l lan lapolis la. Lap bon. M swete nou pran nòt. Mèsi se te Krisla zanmi w ki toujou la pou l pote konsèy pou w. M swete gouvènman pran nòt. Krisla a pale. Eske daprè nou menm sa Krisla di yo li pa gen yon ta de verite ladan l? Ou ta kapab di ke Krisla pale dò paske lè w ap gade sitiyasyon ki gen anfas la la a se evidan pou ke pèp la jwenn plezi. Men li ankò plis evidan pou ke pèp la jwenn sekirite. Men ekoute, Krisla, ou mande pou ke lapolis kapab jwenn plis kichòy. Achte ekipman, bay nèg yo jile pa bal pou kapab goumen kont bandi. Men ekoute, m swete ke kan tu pronons le mo bandi, ebyen, fè nou konprann ke ou anvi fè retrè sou atitid banditism ke ou genyen. Paske jounen jodi a la a, m anvi di tèt mwen ke sèt deklarasyon li ta on ti jan parèt, menm a 1 pou 100, kòm yon moun oubyen fè ou parèt kòm yon moun ki enpe fatige sou kesyon ensekirite a. ki enpe fatige sou sa kap pase o nivo de Martissant, ki enpe fatige sou sa n ta kapab rele yon batay kotidyèn antre Ti Bwa, Vilaj de Dye e Gran Ravin. Donk Krisla, sou pwen sa a, franchman mwen m dakò avè w, men m swete ke pou pa gon bagay ki rive e pi pou yo di a se kan Ti Bwa a ki fè sa. Ok. M swete ke sa ou di yo tou, ou kapab an kelke sòt kontribye pou ke nou vin nan yon sitiyasyon ki nòmal. Brèf, kounye a la a, an n ale nan lòt pwen yo. Ou ka pa dakò ak Krisla, ou ka dakò avè l. Alò, si ou pa dakò avè l, Se sur ke ou vle al enjoy ou, al pran ti kanaval ou, al pran plezi ou sou channmas. Men, si w dakò avè l, ou kapab vini avèk des arguments tou pou di, òganize yon kanaval an 2022 avèk yon mesye ki rele Ariel Henry, se nè pa le pwoblèm, paske Mateli, te konn fè kanaval e yo te konn fè manifestasyon dèyè l. Jovenel te konn fè kanaval, yo te konn joure l. Ariel, dapre anpil moun, parèt kòm yon pèsonalite dekriye antre 2021 e 2022. Se nè pa ankò le pwoblèm, menm si Ariel Henry anonse yon komite pou kapab òganize kanaval la. Men, òganize kanaval pandan peyi a jan n ye la a, mwen menm m panse ke genyen yon pousantaj de moun ki ap siperyè pa rapò ak pousantaj de moun ki pou òganizasyon kanaval la. Sa vle di moun ki pou yo m panse ke y ap mwens ke moun ki kont yo. Paske, ekoute byen, on ve fè la feti. Sa fè lontan nou pa fon ti danse, nou pa enjoy nou. Men, ekoute, eske ou pral enjoy ou? E pi pou di ke bon, w ap rete sou chan mas la jiska 6 è di maten. Eske ou pral enjoy ou? Lè ou sòti nan zòn Bon Repo, ou pase blòk Kafou Chada, ou pase Site Solèy, ou pase Aviyasyon, ou pase Tèt Bèf pou rive Channmas. Eske ou prale nan kanaval pandan ou pral pase nan Matisan. Eske ou prale nan kanaval pandan wap soti kwadèboukè pou pase yon seri de kote ki trè danjre pou rive sou channmas. Donk si gen yon fon ki ap debloke pou òganizasyon kanaval sila sa anpil moun ta swete men pral gen yon lòt pwoblèm se ke on nora pa le tan de pasifye tout lè zòn o nivo de tout rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan pou kapab fasilite òganizasyon kanaval la, sa pral mande yon kou e kou sa a m panse ke li ta kapab fè yon bagay an plis. Eske nou konprann? Nou konn pase kèk ane nou pa fè kanaval, moun yo pa danse kanaval, 3 jou a fin pase ok, oubli sa. Men jounen jodi a la, de kesyon kòb pou fè kanaval, epi tou, fòk ou ta antre an pourpale avèk de bandi, pou yo kapab jere kesyon sa a, pou ke tout moun kapab sikile libreman, sa se pral yon lòt kou. Ebyen, double kou ekonomik sila, m panse ke li kapab yon kout pwanyar pou popilasyon ayisyèn nan ki bezwen plis ke sa. Se sa k fè m panse ke si n ap eseye fè yon analiz apwofondi sou deklarasyon Kris la, anpil moun ap dakò, konsa tou gen anpil moun ki yo menm gen dwa pa dakò. E tout moun ki dakò ak Kris la yo, m panse ke y ap gen yon agiman ki ase konvenkan parapò ak moun ki pou òganizasyon kanaval la. Bon, gen yon ti jèn ki toujou ap pale sou rezo. M kwè m te pase yon deklarasyon ke l te fè, kote l te jije, m ta kapab di, batay Barbecue ap fè a. Jounen jodi a la, gen yon videyo ki kapab gen 3 ou 4 jou sou rezo a. Li pale. Ti jèn sa a, Gen enpresyon misye di anpil verite. Men ekoute, se ta kapab yon grenn vwa pami bon vwa yo, pami moun k ap di verite nan peyi an, e ki podyab, yo pa p tande l, oubyen si yo tande l, li pa p rive lwen. Pawòl li a pa p rive lwen paske n ap viv yon sitiyasyon, nou aksepte sitiyasyon an, e defwa m konn mande tèt mwen, Lè pèp ayisyen an sòti pou l pran lari, li konn pran lari pou yon bagay li pa menm konnen. Ò, nou gen yon seri de sitiyasyon an fas ki ta dwe pwovoke nou pou nou pran lari. Nou pa janm fè sa. Nou pa janm deside pou nou pran lari pou sa ki enpòtan yo. Jounen jodi a la nou aksepte tout bagay, epi lavi fezan, donk nou mèt mouri jodi a, nou mèt mouri demen, pa gen pwoblèm, epi Nou lage yon peyi, bay nèg k ap fè politik, fin asasine, brize, kraze plat. Antouka, ann tande, gade ti jèn sa a. M pap menm twò gen tan pou m salye moun paske pa gen salitasyon vre, m pral di w bonjou gen jou k bon isit, m pral di w bonswa gen swa k bon isit. Non. M sèlman vin pale w de yon bagay ke m fèk dekouvri la de m kòman m te ka di sa yon zanmi m ki se pitit yon komèsan. Komèsan eze, klas mwayèn, bagay sa yo, e ki eksplike m yon bagay k ap fèt e ki lye avèk fenomèn ensekirite an, ki fè w wè chak jou frè nou ap mouri Matisan, nèg yo bloke l e se pa yon bagay ki fèt inosamman, se pa yon kesyon de gang a gang vre. Ebyen, èske w konnen nan Tigwav, bon, jeneralman l ap pi chè Okay, li ka pi chè Jeremi paske se plis trajè, Nèg yo kreye yon mwayen, yo fin kreye ensekirite yo an, paske se menm nèg sa yo k antre zam, k antre bal. M pa pral retounen sou kesyon n te konn ap pede poze yo, men kote pil nèg piyatè sa, kote pil nèg kokorat sa yo jwenn zam? E poukisa se sou moun ki sanble avè yo y ap tire? Enben, bagay sa li gon, li gon, li gon retonbe ekonomik. Paske gen de nèg ki gen bato nan peyi an la, pou travèse yon machandiz sou lanmè a, li te 300 dola ameriken, Li vini 500 dola ameriken. M te ka di sa pa enterese m paske mwen m pa nan komès, m pa sesi, m pa sela. Men pa kont, si w ale nan mache ti gwav lan la ou mande 5 dola pòm de tè, yo ka ba w youn oubyen de. A li di, vrè moun k ap peye po kase a se mwen. Vrè moun k ap, lè m di mwen an, m ap pale de pèp la, moun ki nan mas lan ansanm avè m nan. Vrè moun ki ap sibi tout bagay sa yo, se nou menm popilasyon an. Eske sa gen politik ladan l si nou ta di n ap leve kanpe pou nou di bon, fò n mete yon fen a bagay sa? Sa se nou k pral reponn kesyon an. Paske ann Ayiti, nou gen yon tandans pou n di, m pa p rantre nan politik. M poko janm rive nan yon peyi m wè chen ap fè politik. M poko janm rive nan peyi m wè ravèt, chat, kochon ap fè politik, se moun ki fè politik. E kisa k politik lan, se pa sa w wè nèg sektè demokratik yo ap fè a pou yo k jwenn gato, yo tou ben se pa yon gato, yo tou ben se sesi, se la, nèg politik santi ke n gen la yo. Anben si nou bouka nèg sa yo, fò nou pwouve ke n bouka avè yo. Si se mache n ap mache pran yo, ke n mache pran yo. Paske mwen menm, se pitit m an la, si l grangou la, m bezwen 2 pòm de tè, yo fè m peye l 10 dola menn. Pa le fèt ke gon pati nan boujwazi santi an ki kreye yon ensekirite ansanm avèk nèg politik yo, yo gen bato pou moun travèse pa lanmè, yo fè w peye 500 dola ameriken, e 500 dola ameriken sa ke biznismann nan met deyò a, fò l tire l nan mounda m! Si yon moun ou vle rayi m pou travay pa w, ou rayi tèt ou. E w konn sa k pi dwòl la? M ap gade mwen menm. Ki son, bon, m pap di sa m pral di a non, ki nan mitan nou la k ap benyen ansanm avè nou a. E m wè gen de moun ki san mil fwa pi mal pase m. Mwen m ka jwenn senkant goud lan, pa vre? Woo, m wè sa n genyen, nou gen dyaspora k ap voye kòb pou nou. Anben, pifò dyaspora yo gen kowona la. E nou konnen nan dizan, pitit zanmi w nan Nouyòk la, li p ap konnen w. Non sèlman li p ap konnen w, paske yo fè l pa ka antre nan peyi an. Yo fèl paka antre nan peyi an li pap konn fanmil yo e li pap gen li pap gen nan pratik li kesyon bay voye transfè bay pòv bay mwen nou youn pap travay isit nap manje nap bwè kleren nap fè tout bagay anben sa pral kanpe nan 10 ans pou pou pou pou pou pita non wè ou konprann sam di w lan moun pap voye transfè ankò paske dyaspora sa yo gen kò yo nap touye gen tou menm ki ka pran nève yo pap voye kòb ankò e la nou pral wè moun atè ap mouri grangou. Men moun ki swadizan ke nou rete la nap bere yo, nou pa vle mache pran yo an, yap toujou gen plis kòb sou nou paske 500 dola ameriken sa a, mdi w se sou nou yap tire l. Pa gon moun ki denonse sa? Menm dè nèg ki te pwopòz politisyen yo ki te konn ap pede ranse, mesye moun ka lonmen non mèg. Moyiz Jechal kote bagay ekonomik ou te konn ap pale yo? Bank yo pa kontinye ap vòlè dola siklet mwen toujou? Bank yo pa kontinye ap banm transfè an goud toujou? Brh pa toujou kenbe sikilè ki konbe 36 m pa konnen kòman bagay li an rele an, li pa toujou ap vòlè kòb mwen toujou? E nou sanwont nan nèj nan imilyasyon moun ap fon kòb poul voye ba ou nou pa menm gen kouraj poun di ke sa yap fè dyaspora a son abi li ye pa gen timoun kal lekòl vre a dola 50 lan se kòb mateli pran met nan moudal poul achte zam. Pou l bay bandi, pou l fè tout bagay nan peyi a. Bon mwen di nou, bon m bezwen nou, bon, bon, nou pap ka touye m tou, m di nou sa. Men pa kont, m ap sispann pale lè m mouri menm. Paske m pa enfoli, prezidan m pa enfoli, senatè m pa enfoli, bay sa yo, men mwen m di nou bagay yo nan mouda m. Se pa yon mizè ke m ap gade menm, se yon mizè m ladan l. Se pa yon ensekirite m ap gade, se yon ensekirite m ladan l. Bann chyen! E pou nou mouri mò kansè, mò tout bagay, bann vòlè men nou pa ka fè peyi nou sa. E bandi yo wè si nou pa poze, lanmè ap moute lap anglouti Matisan ak tout Pòtoprens. Nou fout fè twòp mal, nou touye twòp moun. Kòm te di m pap joure ankò, m tap di nou langèt manman nou wi, men m sere l pou nou. Anben, ou pale dò brother. Ou pale dò men, jan m te di w li, se sèl Bondye ki genlè k ap di yon mo